Chèf gang an vil ak de di. Lè m t avè l, m potko konn ki sa l te ye. Bon, mwen menm m t a izon 2017, m te vin kite, m gen 4 an depi m kite ansanm avè l. Sa fè m te ekri l, li ban m repons sa, m di a, Timoun mwen an fè m fè m yon kay pou li. Apre sa, li ekri m, li di l ap ba l yon bout manch. M di timoun nan ap fè po, po, po. Li di l ap ba l yon bout manch. Lè m te fè ka izon, l te konn ban m 500 dola. Dènye fwa ak pranm li te 3000 dola. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pouw pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm siw potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Dosye 4 endividi lapolis arete samdi 3 desanm 2022 an nan zòn Jalouzi, komin Petyonvil. Premye eleman enfòmasyon yo montre ke majorite nan yo gen koneksyon ak gang k ap opere nan Vilaj de Dye. Cynthia Jean, Ronald Pascal, Oscar Davidson ak Francelène Lamour jwenn arestasyon yo pou enplikasyon prezime yo nan yon dosye kidnapin yo t ap planifye pou fè sou pwopriyetè yon nayklèb nan komin Petyonvil. Pou prepare kou a, Cynthia ki se manman pitit Izo 5 segond, chèf gang Vilaj lan, akonpanye Ronald Pascal, nouvo mennaj li, epi Oscar Davidson, yon chofè taksi moto, Mete yo byen bòzò, byen santi bon, debake nan night club lan sou pretèks yo vin enjoy yo. Lè ap pase, mesye dam yo plase kòmann pandan y ap mete kontwòl pou kapab atenn objektif yo ki se kidnape pwopriyetè biznis lan. Nan kad plan operasyon Polis Nasyonal la elabore sou lidèchip Dyektè Jeneral la Frantz Elbé pandan fèt fen ane a, fòs lòd yo rive devye kidnapin sa epi poze lapat sou endividi sa yo. Franslène, 23 lane, Yon travayèz seksyèl ki se zanmi youn nan manb rezo a ap di sa li konnen nan dosye a. Lè yo arete nou an e dezyèm fwa kem wèl nan lari an m wèl nan cour nan club lan sam te tande de li depi la premyè fwa kem te wèl nan club la yo te di konsa ke demwazèl sa se manman pitit li sou. Izo, manman pitit Izo. E sa m te tande de li. Apre sa, gen yon lòt jenòm ki zanmi ansanm avè m. Epi li te gen zanmi l ki te vin kote l. Yo di konsa ke zanmi l lan ap pale avè l, yo di konsa mesye sa yo ki vin bo y anndan an. E ankèt yo vin mennen pou yo ka kidnape mèt klèb lan. Se nan premyè odisyon li devan anketè dcpj yo, Cynthia pat vle bay verite sou ki moun ki papa dezyèm pitit gason li an, fwa sa, jèn dam nan k ap viv nan Vilaj de Dye deside kolabore. Chèf gang nan Vilaj de Dye. Men lè m t avè l, li t. Lè m t avè l, m pa t ko konn kisa l te. Lè m t avè l m potko konn kisa l te ye. Lè m vin konn kisa l te ye, m vin bay vag. Mwen bay vag. Malgre Cynthia vle montre volonte li genyen pou li di laverite, men pawòl li yo sanble pa fin twò klè sou depi kilè li pa nan relasyon ak Izo ni ki kote li jwenn lajan pou fè boutik li an. Bon, mwen menm m t a Izo an 2017, m te vin kite, m gen 4 an depi m kite ansanm avè l. Wi, m antre, m gen kay, lèfini m gen yon biznis anndan. bay glase. Petyonvil la se menajman Petyonvil la ki fè m vin Petyonvil. Telefòn mwen nan men nou, m konn ekri l, nou wè m ekri l men nan mesaj. Telefòn mwen la men nan mesaj mwen li pa antre. Nan nan, gen kote ou pale avè l? Wi, gen de lè m ekri l, li pa antre nan mesaj mwen. Sa fè m te ekri l, li ban m repons sa m di a, timoun mwen an fò m fè m on kay pou li. Apre sa li ekri m li di l ap ba l on bout manch. M di timoun nan ap fè po po po. Li di lap bal on bout manch. Li gen tan lap tann li grandi koman te di. Li di lap swa lèl gran konsa lap bal on bout manch. Mwen menm te reponn de di sa sa timoun nan konnen nan sa lap di a. Se sam te di nan mesaj pam nan. Lèm te fè ka izo li te konn banm 500 dola. 500 dola ameriken? Ayisyen. Chak jou? Non. Chak 8 jou. Boutik la, lèl banm on kòb m sanble. Dènye fwa ak yon li te 3000 dola. Paske kisa w vann nan boutik sa? Boutik la se bay koka, sevenop mwen vann la. An gwo? Non. Espas kote w fè boutik la kès ki ba ou? Se pa moun ki banm. Ok, nou jis, ou jis pran? Non. Mannik mande yo di mèt pòl. Kiyès ou mande a? Moun ki anndan yo. Ki moun anndan sa yo? Yon mesye ki t ap dirije anndan. Ronald, 26 lane, ki fèt nan komin Kenskòf, men k ap viv pou kouwè li la nan zòn Jalouzi, pa janm manifeste pyès jalouzi pou Cynthia, manman pitit chèf gang vilaj lan. San poze mennaj li kesyon kote li jwenn lajan pou l fonksyone, Ronald Pascal kontante l sèlman, Li se moun Jeremi. Li vin abite nan Petyonvil toujou nan jalouzi, jèn gason sa ki di l ap travay kòm chofè taksi moto, deklare Ronald se youn nan pi bon kliyan li, pandan l presize ke l gen abitid mennen Ronald nan vilaj la. Ronald Pascal. Men w te konnen l deja? M te konn Ronald wi, m konn wè l wi. Kouman w te konn madan Izo? M konn wè l. M pa konnen l, m konn wè l paske m konn al. Kouman w te fè konnen l? M konn al depoze misye. An, kibò? Nan vilaj. M pa wè banm ok banm mete w klè on lè l di m antre al depoze m di non m pap antre anndan epi premye fwa w al ou mete l pòtay ou wè l ale li tounen dezyèm fwa l ale l tounen ou vin wè si nèg a ale lè l tounen sa sa ou pa ou ka gen krentif paske deja lè l ale l tounen epi on lè l di m antre avè l m tou antre avè l epi m al depoze l dèfwa m rele l antre m al depoze l plizyè fwa. Granma ak sa Ronald ta fè konprann lè li desann nan vilaj lan kote mennaj li Cynthia A sa lèl soti gen dwa soti ansanm avèk fi a ou gen dwa fon ti kanpe fon linèt tèlman dosye pap bon anyen wi An menm bwè ti Guinness nou anpil Azil gen dwa di w fè machann sa vann ou li pa achte Guinness la wi dèfwa l peye li gen dwa di machann al kot machann sa di l ba w Guinness ou gen dwa ou di kiyès di l chofè moto ki konn vin ap ak nèg konn asent sa lè li di l ok sa w ap pran lè li di ba w Guinness. Ou gen dwa bwè 2 Guinness tou. N ap fè konnen, Cynthia se ta youn nan moun ki t ap jwe wòl antèn nan kad planifikasyon kidnapin sa ki pa t gen tan fèt, gras ak vijilans lapolis. 4 mesyedam sa yo pou kouwè l ye la nan gadavi, ap kontinye reponn kesyon dcpj. Konbat gran banditis lan, sitou koze kidnapin nan, se youn nan prensipal priyorite kòmandan an chèf pnh lan, Frantz Elbé. Nan sans sa, lapolis kontinye ap mande bon jan kolaborasyon. popilasyon an. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w pa t ko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa a pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!